Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Bagay la grav nan peyi d'Haiti. M gen presyon gen yon noir ki pral tonbe sou peyi d'Haiti paske... M pa kwè kote nou rive la a gen lòt kote nou dwe rive pi lwen ke sa. M panse ke se nan limit la nou rive. Kriz gaz la, se ta gout do ki ta dwe ranvèse vaz la. Ban m eksplike nou byen ki sa ki pral genyen dan la Repiblik. Men tou dabò, lendi k ap vini la a, yo anonse. Operasyon boule ponp, eske se mèt ponp yo ki alabaz kriz gaz la? Paske si nou boule yo, m gen enpresyon ke nou kapab fonse nan kriz lan pi mal toujou. Eske se sa ki solisyon an? Mwen m panse ke moun ki te di y ap fè revolisyon yo, omwen yo ta pran gaz la, nou ta batay a leta nou pran gaz la epi Nou bay moun ki an nesesite yo. Men ankò se t ap toujou yon pwoblèm. Paske gaz la fòk li distribye pou chak moun jwenn yon ti gout. Men nan sa nou ye jounen jodi a la lefèt ke pa gen gaz tout aktivite bloke. Ban m di nou byen yon sachè dlo gen tan vann yon dola. Si w entèlijan w ap achte l 3 pou 10 goud. Mwen pa al nan mache yo men mwen gen pou m fè yon dosye nan mache yo pou vini avèk tout pri pwodui premye nesesite yo pou rann nou kont ke tout bagay monte. Men gen yon lòt bagay ki pi grav, tout moun pral oblije bloke si se yon revolisyon ki pou fèt pa bò kote vrè ayisyen yo pou li fèt paske, ekoute, Bank pral pa fonksyone paske bank se sou gwoup elektwojèn a 70 pousan yo fonksyone. Pa gen gaz. Leta pap ka peye paske nan moman nap pale la a sèvè ministè ekonomi ak finans lan li bloke paske pa gen gaz. Donk sa vle di nou konprann nan kisa nou ye. Sa pral rive yon lè. Nou pap ka jwenn entènèt paske konpayi nou gen kontra entènèt avèk yo, ebyen yo pap kapab kontinye fonksyone. E pou Digicel a Natcom, èske yo menm y ap kapab kenbe? E menm si yo ta fòse fon ti kenbe, Leta kote l pral jwenn gaz pou l bay elektrisite? Donk nou deja wè gon katastwòf an fòs k ap rive sou nou. Kisa ki pou fèt? Kriz la, anpil moun di, li gen politik ladan l. Ebyen, si l gen politik, ke pèp la sòti, pèp la asime responsabilite l. Nou wè m vini avèk yon dosye spesyal gaz paske gen anpil lòt bagay nou kapab pale, paske jodi a la wout la te bloke o nivo de Martissant, demen n ap vini avèk plis detay pou ou. Gen anpil lòt videyo ki an sèkilasyon, n ap vini avèk plis detay pou ou men ekoute pwoblèm gaz la on en a marre. Peyi a pral fèmen mezanmi. Mwen sonje ke te genyen yon servante de Dieu ki te fè yon revelasyon dizan ke i pral gen yon jou fènwa sou peyi dayiti. Mwen m te di nou ke Jezi konn pale avèk ou men. Nan parabòl li pale avèk ou a ou pa fin konprann. Se ladann wi nou ye la. Nou nan fè nwa a. Paske jounen jodi a la pa gen anyen ki kapab mache nan peyi a. Imedyatman pa gen gaz, tout bagay ap bloke. Nèg k ap fòse pran lari ak machin yo, gon lè k ap rive p ap gen lari ankò. Peyi a pral fè nwa mezanmi. Donk nou menm ki nan entènasyonal la, nou menm ki tout kote k ap gade sa k ap pase nan peyi Dayiti, randevou kont ke Ayiti pral fèmen. Operasyon boule ponp Lendi e fò n di ke jodi a la a nan chak ti ponp ou pase ou wè anpil moun k ap fè moute desann avèk galon jòn nan men yo k ap lapèch on ti gaz. Fò n di yè genyen anviwon 3 kamyon gaz ki sezi. Nou gen enfòmasyon sou dosye sila a. Pa mwen de 4 kamyon sitèn kap transpòte pwodui petwolye sezi nan dat 3 novanm pase a nan nivo Martisan 17, daprè prezidan asosyasyon nasyonal pwopriyetè stasyon sèvis, Marc Antoine Deriphonse, li menm fè konnen ebyen yap negosye pou kapab pran kamyon sa yo e menm mesye sa yo ki nan men lè bandi zame. Se grav. Bagay yo vrèman grav nan peyi dayiti eske nap ka kenbe? On a compilé quelques images pour vous Images de la journée kote ke te gen yon ti kote yon ti rès gaz ki rete yo tap bay li men lapolis te oblije mete bouch nan koze a. Antouka, fè nwa a vrèman rive sou peyi Dayiti. Pa gen anyen ankò ki rete, tankou jan Gwadloupeyen, Matinikè toujou di sa, pa ni anyen ankò. Donk, si se pèp la k ap leve kanpe pou mande yon pi bon kondisyon paske nèg yo te di ke Yap bloke peyi a jiskaske Ariel Henry ale ebyen il fo fer kelke choz paske nou pa ka rete nan sa nou ye a si son emeut ki pou fèt ke li fèt sak pou fèt la fol fèt paske m panse ke se nan limit la nou rive pèp ayisyen merci beaucoup la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage.